Ok, kisa de la polis li menm li repwoche kriyon lan? Yo di l te akonpanye 2 peti chèf. E peti chèf ki yo arete l? Se paske yo di misye te jwe nan nèrèt, paske si m antre nan dosye fò m konn tout bagay, misye te jwe nan nèrèt nan 31, epi gen kèk nèg ki te nan pwogram nan, epi yo vin legliz la, lè yo pa t wè misye, yo di woy peti chèf, peti chèf, peti chèf, ou t kraze nèrèt yèswa. Pa bliye le 1 premye janvye, Petyonvil anndan Sen Pyè. Kiyès ki ladan l? Ebyen, gwo chèf ki te anndan se Pyè rele lapolis. Bonjou, bonswa, sa depan de lè ou pral gade video sa e jan kem toujou dil se ap toujou yon plezi pou mwen poum vin pataje ansanm avèk ou tout sa kap fè aktyalite nan peyi dayiti pou pa rate okenn nan video nou yo se pwofite abòne kounya la menm si w potko fè sa e pa bliye aktive sin klòch notifikasyon pou kapab resevwa yon notifikasyon de chak video ke nou poste sou chanèl la deja nou di mèsi ak tout moun ki deja abòne Mèsi avèk ou menm ki pral fè sa kounya la menm paskem konn ou entèlijan ou pap vle pèdi pwochèn videyo nou yo. San pale anpil, san pèdi tan ann antre nan detay pou videyo jodi. Objektif konferans de près sa jodi a se nan dosye enfliyansez ki rele Kimberly Derosa. Rosie ke nou wè ke ki sou rezo sosyo a yon jèn fi byen fòme k al lekòl ki chwazi al nan mannkina pou l viv malerezman jodi a nou wè ki jan anpil detraktè sòti pou yo sal imaj li menm jan yon ekip detraktè tou ki panse ke yo ka entimide m. Koumba defann jèn demwazèl la. Dosye a se Kimberly. E poutèt sa vreman mwen konvoke laprès la. Mesye Kimberly kibò yo arete l? Laprès tout moun ap di eske se operasyon lapolis te fè? Non! Yo te vle tout moun konnen lapolis pa t fè operasyon pou yo te al nan pyès kote. Madam Kimberly te ale priye premye janvye 2023. Li te al mande Bondye gras. Kris. Li t al mande Bondye antanke jèn fi ki fòme, ki edike pou l ba l yon limyè pou l ka jwenn yon bon travay, pou l ka ede fanmi l, pou l ka ede tèt li, pou l mwen sispann mande moun senkant dola, san dola, desan dola pou l viv. Ebyen, nan rive nan komisarya Senpyè, nou konnen premye janvye pa gen moun la a ki pa konn Senpyè, premye janvye se bagay tout gwo zouzoun, milat, Tout moun ap vin priye. Paske nou konnen son legliz elit li ye. Sen Pyè nan Petyon vil. Mwen menm m konn al priye tou. Kom ti nèg nwè. Nou anpil nou menm nou konn al priye kom ti nèg nwè. Men tout moun konn Sen Pyè ki legliz li ye. E ki jan sa ye. Ki es ki vin ladan. Ki kategori moun ki ladan. Ebyen Devèn pou ou. Kimberly Derosier. Jèn enfliyansez sa. Ki son dansez pwofesyonèl. Ki son ki nan mankina. Ebyen l te. Genyen yon mesye ki te akonpanye li ki se Estiven Alix ki gen non atis li tou Ti Chèf. Mwen vle atire atansyon tout moun an jeneral jodi a. Mèt Caleb Jean Baptiste avèk yon sèl moun nan dosye a. Kimberly Derosier. Mèt Caleb Jean Baptiste avoka yon sèl moun nan dosye sa. Kimberly Derosier e m avokal e pa pou lajan. Paske Kemberly son malerèz ki pa gen kòb. Son on moun ki te vin kriye kote m, epi gon lòt moun ki rele m li di mèt jan w ap ede tout moun, al gad dosye apre ankèt mennen, èske w ap kite ti jèn enfliyanjez sa peri? Apre ankèt mennen m wè l pa gen kòb vre l pa gen anyen, manje y ap pot ba li se moun k ap kotize, m ede l. M ede l e m ap kontinye ede l jiskobou. Jiskaske li jwenn liberasyon l. ke li pa komèt okenn enfraksyon an matyè penal, la responsablite è pèsonèl. Brèf Mèt Caleb, ou di nou ki kote yo arete li epi ki sa dosye a ye egzakteman? Ebyen, yo arete Kimberly pandan l ap sot legliz, anndan legliz Sen Pyè menm. Anndan legliz Sen Pyè lan, depi l sot nan legliz lan, epi yo arete mesye a ki se Estiven Alix, ki gen non atis li Petit Chef. Ebyen poutèt lè polisye yo ap bouskile Esrèn, frape Esrèn paske yo pa t arete l li menm. Fò m onèt avèk nou. Li di se pa posib, se dwa moun li t ap defann. Se pa posib, si nou di nou arete yon moun, poukisa n ap oblije ap bat li konsa? Ebyen polisye yo ba l yon souflèt, yo frape l. Li di o! Enben se abi gen epi yo tou di l monte machin nan. E konsa wi, nan monte machin nan, epi nou wè l rive kote l rive a jodi a la a, tout ti foto l te fè, tout ti foto nou wè l te fè, pa bliye, foto sa yo, nou wè l fè a, se lè pa egzanp, l ap fè yon pwomosyon, nou konn moun, tout moun la ki abitye a tiktok, instagram, e lòt bagay yo, nou konprann ke moun nan pa ka vann yon imaj sal. Nou tout la, lè n ap met yon bèl ti foto sou. Ou ko fin nou. E pa bèl ti foto nou mete. Eske se sak pi sal la? Non. Se sak pi bèl la nou chwazi nou mete li menm tou. Ki chèf dakizasyon an? Ebyen, m al dcpj depi menm jou an. Yè ankò m te dcpj pou li. E yo akize l kòm kwa li te akopanye de Estiven Feliks. Estiven Feliks, kiyès Estiven Feliks se? Tout mwen menm m pa avoka. non mwen di sa men si eske yon moun te ka bandi mezanmi pou wap jwe tout kote chak jou m pa di l bandi m pa di l pa bandi men yon kesyon m poze m fon kesyonman antanke sitwayen ki gen dwa sa wap jwe lncho wap jwe chak jou preske chak jou chak jou wap jwe tout kote tout pwogram e pou bandi m fon kesyonman men m ap pale mwen menm Pou Kimberly Derozier, an matyè penal la responsabilite a pèsonèl menm si mezanmi yon moun ta akonpanye yon moun. Donk yo pran n kòm yon konplis. E vwa ke moun yo pran nan pat gen anyen dèyèl, pat gen avi de rechèch, pat gen anyen. E yo pat di ke moun sa se yon moun lapolis ap chèche. Ki pou sa yo arete l jodi a? Eske yo rete nan menm zòn? Eske pa gen lyen? Kiyes se petit chef ye pou Kimberly? Sa sèt yn rela, m ta ka di w antanke mwen menm avoka pwofesyonèl eksperimante konpetan nan peyi a, e m pwofite di nou ledi si y ap ban m plak donè avoka de lane nan OPC, yon òganizasyon k ap ban mwen l, m pa ka rantre nan relasyon sa yo. Lè m poze klyen m nan kesyon ki relasyon l gen avè l, li di m pa bliye peti chèf li menm se yon moun ki konn fè mizik, li menm antanke dansez. yo toujou pa egzanp yo se dansez w ap wè gen videyo li konn danse nan mizik peti chèf ok eske nou konprann sa vle di l gen dwa gen yon relasyon pwofesyonèl avè l men m pa konn si relasyon pwofesyonèl la ale pi lwen ok kisa de lapolis li menm li repwoche kliyan lan yo di l te akonpanye de peti chèf e peti chèf ki yo arete l se paske yo di misye te jwe nan nègèt. Paske si mwen antre nan dosye fòm konn tout bagay. Misye te jwe nan Nèrèt nan 31. Epi gen kèk nèg ki te nan pwogram nan. Epi yo vin legliz la. Lè pati wè misye di woy fè ti chèf, fè ti chèf, fè ti chèf kout kraze Nèrèt yè swa. Pa bliye le on premye janvye Petyonvil anndan Sen Pyè kiyès ki ladanl? Ebyen gwo chèf ki te anndan Sen Pyè rele lapolis. Lè yo tande fè ti chèf kraze Nèrèt yè swa pa konn kiyès ki fè ti chèf la. Gwo chèf anndan Sen Pyè rele lapolis. Lè yo pral tou pran misye, epi, se konsa wi, e pa tou plent ki te genyen, e konsa yo arete misye. Mèt nan ka, mèt Kimbe, jiska prezan li nan dcpj? Kimberly aktyèlman la, li dcpj, e m ap mande avèk tout otorite jidisyè yo, polisyè yo, e pran responsablite nou, pou nou libere Kimberly prese prese. Paske lè nou wè yon jèn fi ki pa nan gang, ki pa nan vòlè, ki pa chwazi kanpe sou twotwa, jan nou konnen li difi. Difisil nan sosyete nou an pou jèn fi evolye, nou wè li menm pli de 20 mil moun ap swiv li sou IG se a lèd de ti foto l, li konn danse byen, se yon dansez pwofesyonèl, ebyen jodi a gad kote li ye, paske l ap danse, paske l al legliz. Si l te nan vòlè ou panse l t ap al legliz, si l te nan gang ou panse danse l t ap danse, tout bagay sa yo, tout moun k ap di pawòl kont li se jalou, ayisyen gen yon tanperaman anpil ayisyen lò sa l yo. kritike w. Lè w met ti rad sou pou pwòp, yo gen pwoblèm avè w. Men mezanmi, ki sa nou vle moun fè? Moun nan manje sal, nou ba l pwoblèm. Lè l met yon ti rad sou li, l ap bay yon ti aparans, ou gen pwoblèm avè l. Finalman, se yon pwoblèm peyi a ye. Donk, Mèt Caleb Jean-Baptiste, konferans sa a se pou ou demanti akizasyon ke lapolis mete sou do kliyan w lan Kimberly. Mwen demanti l a tout fòs mwen. E tout moun konnen mwen menm, si Kimberly te nan bay zak sal, m ta di l nan zak sal. E pa gen yon nèg. Nèg la lòtre jou ki rele m li di m mèt la m ba w 300 mil dola ameriken m ba w 400, gon youn ki di m on lè youn ban m 500 pou m ta al defann li m di oh! Nan ki sa w ap mete m la papa? Ki sa m pral di sosyete ayisyèn nan ki kwè nan mwen men si konsyans mwen pa t di m li inosant, si konsyans mwen pa t montre m li inosant m pa vle. Jodi a la si pa gen de moun kouraj ki gen anpil avoka ki gen kouraj ki konpetan tou nèg yo rayi m pou konpetans mwen si yo pa gen moun nèg yo rayi m e pa. Sè nèg yo pa konn li men. Mwen menm m pèdi tanm mal lafrans mal tout kote mal aprann li. M gen plizyè metriz, m li anpil. Ou wèm m t fin blanch a ti trèt konbyen ane m poko m preske menm nan 40 non m poko menm la m fin blanch telman m li m pa domi map li poum ka bay bon sèvis a kliyan m. Ok. Konprann sa vle di nèg yo paka ap fè sa. Nèg yo e mwen tou poum fini map di anvan yon nèg. Oubyen yon fanm panse site non Mèt Caleb Jean Baptiste mal panse yon milyon fwa. Mèt Caleb Jean Baptiste. Yon milyon fwa paske mwen menm depi ou site non m mal m pral jiskobou e pou m fè limyè fèt e si se manti ou bay oubyen ou di yon bagay ki fwase m Mèt Caleb Jean Baptiste si w konnen nan kèlkeswa peyi ou ye. Ok. Si w konnen Gen anpil eksperyans. Wi, tout moun gen anpil eksperyans, poze de bonne kesyon. Tande, yo gentan fè yon matrakaj dan lopinyon kont li. Lè w gade ap eko ekip bagay dan lopinyon. E tandi ke lapolis yon swa. Yo pat kon menm tande l. Tande wi. Lapolis pat kon tande l. E pi tout moun ki tap eko ekip bagay. Men mezanmi fok gon moun ki pou di vre bagay la jan li a. Wè li gen moun ki di se operasyon lapolis te al fè nan baz de 57. Jamè pat janm gen bagay konsa. E banm di w lòt bagay. Nan lòt moun ou wè yo mete avè l yo. Sè ke m te fon ti pale avè yo m tap tande yo gen 2 se juvena yo soti nap tande byen wi gen 2 nan yo se juvena yo soti te vin legliz la mèt mèt kaleb je wad sèt antre de pale mèt ok gen 2 se juvena yo soti gen yon lòt se sekrite legliz la. Se legliz se pyè wi. Men kisa Kimberly gen pou l wè avèk sekite legliz? Kisa l gen pou l wè a moun ki sot legliz juvena? Sa vle di nou konprann ke se la polis se yon premye janvye e milat te la, gran nèg te la, nèg ki gen gwo pouvwa te la, ofisyèl te la. Ou konprann? Ou vin fè bri nan tèt chèf? Oh! Petyonvil? Ebyen chèf li menm ki wè sa, li oblije rele epi malerèz la li menm ki wè y ap bouskile lòt la, li mande pou ki. sa epi jodi a men kote lap soufri nou mande jistis pou li e nou mande liberasyon san kondisyon map mande avèk otorite ki nan pakè yo fè sa o mwen ya di yon bon bagay pou nou ya di vreman nou fè yon bon travay mèsi anpil. E vwala, se la nou kanpe ansanm avèk videyo pou jodi an. Mèsi dèske w te gade videyo a jiska lafen. E pa bliye abòne ansanm avèk chanèl la si w potko fè sa. e aktive sin klòch notifikasyon an pou kapab resevwa yon notifikasyon de chak videyo ke nou poste sou chanèl la. E pa bliye like videyo sa pou yo kapab toujou rekòmandew videyo nou yo. Mèsi nap kwaze nan yon pwochèn videyo. Tchao!